Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir nous rentrons à la caillou pour capable porter bah une ou nouvelle nouvelle On va commencer avec cette petite photo Bao. Oh. c'est cette photo qui fait débat aujourd'hui au sein de la société puisque le lundi 3 avril 2023, on aperçoit Esaïe César qui a rentré dans Rona Valiz nan men. De kestyon, eske se yon bagay li pral regle nan lona ou byen se travay li pral travay. Mwen pa gen pwoblèm ak yon journalist ki kapab al travay nan yon enstitisyon. Men kounye a gen yon nivo ou kapab ye nan kritik ou, gen yon nivo w ap kritike moun, fò w pa kite tras. A ben wi, fò w pa kite tras. Kounye a la a. fòk nou di ke gen anpil paj ki gen tan ap lage foto sa la, gen anpil nèg la k ap bat lestomak yo, nèg k ap fè koze sou rezo sosyo, epi pou kapab di ke ban, men Ezayi Seza kounye a y ap tann Louko. Paske semèn pase a, te genyen yon revelasyon kòmkwa Louko avèk Ezayi Seza ap travay nan. Ona. Tande sam di a, m pa gen ankenn pwoblèm pou yon nèg ou jounalis paske jounalis pa touche nan peyi Dayiti. Men gen yon nivo ou rive. Lè ou rive nan nivo Louko, ou kapab rive nan nivo Ezaü Cesar. Donk gen de bagay fò reflechi anpil pou antre ladan yo. Kounya sa ou kapab fè? Swa ou se yon journaliste ki pa twò parèt tèt ou, kounye a ou ka antre nan lojik sa. Swa ou se yon journaliste ki deside parèt tèt ou epi ou aksepte pou soufri. Konprann byen wi. Se sa k fè w wè, pa egzanp mwen menm, m ka bat lestomak mwen. M ap bat lestomak mwen maten, midi e swa. Yon grenn bagay yon nèg ka di, Misye son ti bandi. Osi senple ke sa. Apre sa w pa ka di anyen ankò. Men, a chak fwa w fè yon deklarasyon konsa, m toujou di w, silvouplè, ban m yon ti prèv minim. Depi w ban m yon ti kal prèv, ebyen, ou bon sou mwen. Mwen menm m ap retire kò m sou rezo a. Ou wè, zam mwen, m pa mache avè l. San papye. M chache legalize afè m epi bay den mwen lakay mwen. Si yon vakabon vin frape pòt mwen, m pap ba w manti, ou pap pran m pou w fè m mouri ajenou. Donk se pou m di n ke, fèt gaf. E, kite m di nou tou, gen yon pakèt nèg k ap kritike, si y al nan lepase yo, y ap jwenn anpil bagay. Men kòm jounen jodi a la a, sa a chanje, ebyen se byen de siveye. Se byen pou gen yon je ki rive sou sosyete a. E merci pour le travail. Paske san moun sa yo, gen anpil bagay ki tap mache mal nan sosyete a. E ou wè malgre tou, gen yon seri de moun ki di moun sa yo ap travay pou yon kategori de moun nan sosyete a. Akizasyon se bagay ou toujou jwenn. Tèt chaje wi la antouka Esaü mele a Morvan, Louko mele a Morvan bon antouka. Si se vre, bon, ke nèg yo demele kòz yo, wa konprann. Paske, jan m t ap gade Ezayi k ap kriye nan emisyon, k ap joure otorite, k ap antre nan manman otorite, si se ta vre, e pou w ap travay nan enstitisyon Leta. Mwen gen yon ti koze mwen pote pou nou la a wi, e koze sa a li konsène Site Solèy. Nou konnen, e, depi mwen pa ba nou enfòmasyon konsènan Site Solèy, pa gen moun k ap kapab ba nou enfòmasyon. Konsènan Site Solèy, non deplèz a on seri de nèg, paske depi m di Site Solèy gen nèg la k kòmanse fache. Mesye gen on grenn bagay pou n konprann, ou wè lè on nèg bandi, ou kriminèl, ou te mèt fè on krim ou pa kite tras, menm zonbi an ap vin pale ak yon moun nan dòmi, l ap di se entèl ki touye l. Lè yo al rele li nan tab tournant, l ap di se entèl ki sakrifye l. Osi senpl ke sa. Pa pè! Paske lè yon nèg ou se kriminèl san pitye, ou se kriminèl notwa, poukisa w oblije pè lè w fè yon bagay kòmsi yo pale koze a? Hein? Si w gen yon pwoblèm a yon nèg, m pa kwè se sa k fè w gen pwoblèm avèk li. Ou ka gen pwoblèm avèk nèg lan paske nèg la. pa pale nan sans ou, ou ta renmen de lwen ou de prè kòmsi jwe yon wòl manipilatè men w pa ka fè sa epi w vin pa renmen nèg a. Bon, kite m di nou, nou sonje istwa Djadja vanpi a? Ebyen, lè nèg yo fin touye Djadja vanpi, gen youn nan sòlda yo k manke mouri wi. M pral ba nou istwa a byen. Djadja vanpi mouri nan vilaj Larenesans apre. Towo ki manke mouri a misye m toujou ap di non l misye rele Alcindor m pral esplike nou byen dènyeman pandan m al nan vilaj renesans lan mwen jwenn zen an atè a Alcindor kouche lakay li chèf plenn nan rele l li rele Alcindor ap pale de Isca li di Alcindor mwen gen yon misyon pou ou e pou w al fè Alcindor di jeneral ki misyon souple Alcindor di Jeneral depi ou idantifye m moun nan rapid rapid misyon an ap fèt tout bagay ap sou kontwòl men gen yon moun kap bay antèn sou djadja epi kontak fèt sa w tande a la al sendò pran kontak avèk moun sa yo te deja mete kòm eklerè sou djadja epi nèg yo pote boure lè Paske se yon misyon ki reyisi, nèg yo kontan. Men misye t al fè misyon an, li pa t mete chèf Yeye okouran. Paske Yeye a, fòk ou travèse sou teritwa li. Se li menm ki chèf masyal la. Lè Yeye tande pil bal sa yo, Yeye pa ka konprann anyen. E nan tout blòk Fuji, bò wout lan, bal kòmanse pete. Ebyen, Yeye di. Li pral pase alaksyon. Lè nèg yo pote boure, nèg yo kòmanse simen bal nan fè nwa a, machin nan vin kanpe bò Willy an. Alò pou moun ki konnen zòn sa, epi sa w tande a la a, nèg yo kòmanse vide bal, mete bal, mete bal, mete bal nan fè nwa a epi gen anpil bal ki frape sou Alcindor. Kounye a, lè bagay la rèd, Alcindor di mesye Alcindor! Epi lè nèg yo pote boure vre. lè yo wè se Alcindor. A lè nèg yo ap fè verifikasyon anpil tou. Alò se pa tou bal non kòm si e ou konnen depi nèg yo poko mouri yo gen bagay sou yo pou poko mouri men pa gen pa ka mouri. Sa vle di anpil ti boul fèt. A monchè gen nenpòt. 21 ti boul sou kò alcindor epi bon nèg yo di dezole sorry je suis navré pa rapò ak sa ki pase a epi nèg yo kontinye yo al mennen nèg yo nan baz yo donk se konsa bagay la te ye m gon lòt enfòmasyon konsènan sa se yon nèg m pa pale de li trè trè trè lontan son non dwèt dous. Misye ta vòlè yon kamyonèt diri pou yon sèten de Isme ki tou bò san fwontyè a. Devan biznis lan, nèg yo wè kamyonèt diri an kanpe, yo pran l ale avè l. Ebyen Isme rele Ti Katèl. Ti Katèl ale nan pyè 6, li di nèg yo se kamyonèt diri an li vin chèche. Li di nèg yo, Mesye, mwen pa renmen sa n ap fè malerèz yo. Li di nèg lan ap fè biznis li, Epi nou menm se konsa nap aji mesye. E nèg yo di ti katèl nou pa gen pwoblèm avèw non chèf se menm alye a ou mèt pran kamyonèt lan men ti sa nou gentan mete atè a yo pap moute machin lan ankò paske nou pa gen nèg ki pou anbake kamyonèt lan ti katèl di mesye yo pa gen pwoblèm li fè yo pran kamyonèt lan. Kite plen diri epi pote rès lan bay Izme. M gen lòt koze pou nou konsènan Site Solèy. Men ekoute, daprè sa k vin pase a la a, sa ta fè konprann ke Djadja vanpi ki jwenn lanmò li, misye t ap jwe sou de tèren. E. Dan lavi, se swa wi ou non. Se swa byen ou mal. Depi ou nan de tèren, w ap chode. Ou pa gen dwa jwe nan de tèren. Konprann byen wi. Ou pa gen dwa nan je pèp, ou nan je nèf. Fò gen yon kote ou poze, lè sa a, anfas la konnen ou se enmi l. Men lè anfas la konnen ou se alye l epoutan, w ap jwe lè de kote, ebyen. Ou pa egzan lè sa pi fasil pou w pèdi lavi w. Men mesye banm di nou yon bagay. Site solèy la gen chèf ladan l wi mesye. M pap bay n manti. Ou wè je pèp, je pèp pa gen anyen nan site solèy. Sèl ti Gabriel kap fè efò la nan ti bouklin pa l la. Men Mesye lè w pran tè nwa, pran masyal, ou pran pyè 6, ou pran fouji, ou pran fontèn, divivye. Hey mesye e chèf atè a wi nèg yo gen bagay nan men yo wi ap gade ti mwen menm kap pase nan mitan nèg yo e dèfwa m konn ap pase nèg yo ap plenyen nèg yo di gon piti la mesye nèg sa m pa konprann anyen misye ap pede bay enfòmasyon sou nou bay m ta renmen konn misye wi men podyab podyab podyab son misyon m genyen mesye son misyon m genyen e fò m di nou yon bagay to ou ta sa k te renmen tande m ki dekouraje paske m pap ale nan sans yo, y ap retounen renmen m. Sa k pa renmen m, sa k mete kòb atè, sa k pati dèyè m pou touye m, n ap rive nan yon moman, n ap renmen m paske n ap wè ke mwen ril. Mwen rete yon sèl kote. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Paske 2 nèg ap goumen, m pa ka separe yo, ebyen si se yon baton bezbòl ki nan men m, m bay chak yon baton bezbòl. E konsa m fè l. M pa janm nan bay moun pa. M pa janm gen bwòdè nan game sa. Dayè, gon grenn bagay m konprann, wè depi w leve nan geto, di tèt ou ke ou pa janm orijinal. Ou pa janm orijinal. Nan zòn mwen leve, m pral rakonte nou yon ti istwa pou m fèmen. Gen yon ti patnè k rele Ti Jinyò. Misye te konn ansanm avèk Kolobri. Lè m t ap fè segond nan Sapiens, epi misye ap fè katriyèm. Lè nèg Bèlè yo kenbe misye anba, y ap bat li ak kout ban. Nou te gen yon klèng anlè ala, klèng solèy. Nou desann, nou. M manyen manm nèg Bèlè yo epi nou di e Solèy li ye. Nou pa ka fè sa. Paske se yon sèl la nou ye, nou pa ka ap chache goumen. Nou fin met lapè epi nou bay nèg bwa epi tout bagay poze. Epi misye make m. Hum! Epi gen yon lè pandan m bò lakay la gen yon nèg ki vòlè de bokit lwil pou yon lòt brodè. Nèg la al dèyè Kolobri. Tout moun ta sonje istwa sa. Epi lè Kolobri vini, y ap chache nèg la, nèg la la. Mwen m tap pase epi wè yon nèg ki parèt, nèg la banm yon kalòt. Men nèg sa m gen enpresyon ke a monchè se regrèt sa l fè a wi. Misye sibi anpil pou kalòt sa l te banm nan pase m pa konn nan vòlè ankenn vagabon. Epi pandan m ap vire nèg la fin banm kalòt la pandan m ap vire gen yon nèg ki fon 38 nan zòrèy mwen. Li di depi w deplase la m eklate tèt ou. Kiyès ou konnen k fè sa? Nèg m te sove lekòl la. Kounye a pandan misye fin fè sa epi misye ap vire pou l ap gade nan zòrèy kiyès li foure 38 lan, epi lè l gade l wè se mwen, epi misye retire 38 lan l mete ajenou l di monchè sorry, dezole paske si se pat ou menm nèg yo t ap touye m, m sonje sa. Ebyen li mande pou pa janm konprann ke ou orijinal nan game paske gon pakèt nèg si yo pat konprann ke yo orijinal ebyen yo t ap la jiskaprezan. Mwen m konnen M pap janm original map rete pèpè a. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proche ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.